Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Mwen gen 2 3 ti dosye nou pral pale avèk ou la. Men dabò fò m di nou ke se pou la premyè fwa m gen yon foto ki rive jwenn mwen, non se pa pou la premyè fwa paske m pa dwe bay manti, men se se kapab 2 ou 3 fwa m ap gade yon vizaj sou yon foto e vizaj la di m anpil bagay. Yon ti jèn ki pèdi lavi l e lè m ap gade ti jèn sa a yo mare li. Yo pral touye li. Men vizaj li di, M pè lanmò a. Mwen, ban m yon ti chans pou m viv ankò. M ta sòti nan sa m ye a. Paske, jan w ap gade vizaj sa a la a, dèfwa, lè yon moun se yon kriminèl andursi, yo gen dwa mare l pou y al touye l, ou pa wè ankenn siy lapèrèz nan vizaj li. Men foto sa map gade la a, paske se 2 foto. Gen yon foto vivan, gen youn kote li mouri. Men m poko ba nou eksplikasyon non, men se juste pou m di nou ke, bon, yon nèg ki gen pitit, wap gade yon vizaj inosan konsa, men pourtan, Daprè enfòmasyon yo, li te nan sa k pa sa. Tande byen kisa enfòmasyon yo di. Misye rele Louis Mervens. Depi yèswa, enfòmasyon sa ap bonbade WhatsApp. Li se sòlda baz 400 Mawozo. Baz la apèn sot plase misye nan stasyon Mirbalè a. Malerezman, misye pèdi lavi l. Moun ki voye enfòmasyon sa fè konnen, ebyen, Piti sa konn ap fè lwanj ke lanmò sonjou toujou ap rele l, toujou voye pran resèt nan men l. Bon, se vizaj la. On vizaj inosan, men pourtan, dèryè se vizaj, se kach on monstre. Menm nan foto kote yo touye l la, paske nan menm foto sa, gen yon vàn san dè tèt li, aparaman yo bay misye yon bal dè tèt, Men vizaj misye ankò di ke li pat twò vle lanmò a. Se kòm youn nan nèg ki mouri yè yo, misye mouri avèk bouch li ouvri, dan li griyen. Se kòm si li pat vle lanmò. M vle ke lè m gade yon vizaj konsa, yon vizaj jivenil, pou m di tout jèn yo nan peyi a, fè respè li. Pa antre nan yon seri de bagay ki wong. Ou ka ret nan yon move katye jiskaske ou kite l. Ou gon jan ou fonksyone, menm lè yon chèf gang ta anvi fè w yon apwòch, l ap pè rive sou ou. Paske, si w nan yon zòn ou pa janm nan fouk, sètèn fwa ou gen dwa pa al legliz men ou gon jan ou konpòte w, menm lè yo ta anvi rive sou ou ap gon moun k ap di w monchè ou konn sa k pase ti jèn, si m te nan plas ou m t ap jete m paske nèg sa yo pral rive sou ou. Èske n konprann? Donk. Se pou m di nou ke se vreman tris. Pandan se tan, lanmò san jou, bon, misye ap fè sipèsta wi la. Paske, gon bagay pou n konprann, si Tizo, ansyen manm 400 Mawozo, bon, misye parèt la, misye kòmanse ap fè sipèsta paske Tizo genyen kont YouTube li, chak jou l ap moute pou kapab ouvè, m p ap di ouvè liv la non men, pase yon paj. nan live la ebyen li komanse ap fè sipèsta ba ekoute lanmò sanjou tou li menm ebyen li komanse ap fè sipèsta se sou tiktok aparaman e hier il a poste sa. Yel le monde on tiktok bonjou humm yap pale wi mesye yap pale moun yo choke wi. Maten an m leve la, m konprann, tèt vès mwen chita sou mwen la, byen chita sou mwen, m poze nan teritwa m la. M anvi manje yon ti pate a ansò, ou konprann, ti vyann pou l kraze ladan l, e li m anvi manje maten an la. Epi lè yo wè. Yon granmoun chita lakay li konsa, byen poze l, byen rilaks, san bat kò. Y ap pale bouchet. Ti pata anso wi m anvi manje maten an la, m voye pran mwen la. Ou konprann? Epi, nou poko bwose bouch nou non souple. Lamatye lada yo k ap pale dwòl, k ap pale bouchet la. Yo poko retire gou pat non souple. Men mwen tonton! Joel Lemond m tik tok bonjou humm yap pale wi mesye yap pale moun yo choke wi maten an m leve la m konn tèt vès mwen chita sou mwen la ap byen chita sou mwen m poze nan teritwa m la m anvi manje yon ti pate aransò ou konprann. Ti vyann pou l kraze ladan l e li m anvi manje maten an la. Epi lè yo wè yon granmoun chita lakay li konsa, byen poze l, byen rilaks, san bat kò, y ap pale bouchet. Ti pata ansò wi m anvi manje maten an la, m voye pran nan men. Tèt chaje wi la. Antouka lanmò san jou papa degaje w, kale kò w paske e pa tout jou yon nèg ou kapab kale kò w nan peyi sila. Brèf! Genyen anpil lòt dosye k ap bouyi wounou wounou. Fò m di nou ke pandan m nan dosye sa fò m tou rete la nèt paske m gon zanmi m, nou sonje m te fè yon emisyon lè nèg yo te pase sou lanmè a, misye gon jan l pale, misye gon jan lè l ap abòde dosye bandi yo li abòde yo. Pa bliye m di nou ke chak nèg gon fason yo fè emisyon yo. Men tip sa a franchman misye pa pè moun menm. Misye genyen 2 foto, donk m bay medya TVPAM se sa, kredi a, ebyen misye mete foto sa yo deyò e li defini pèsonalite ki nan foto yo. An n tande. Kòman nou ye la fami? M ap di bonjou, bonswa, kòman nou ye? N a eskize m dèske n pa t tande m pandan 2 jou sa yo k sot pase a la, se pa fòt mwen, mwen la, m ap chache enfòmasyon pou nou. M pote 2 malveyan sa yo pou nou. Patnè ka pantalon jaune nan rele tizo se misye ki kap bay e misye kap bay anpil pwoblèm nan taba se misye ki enplike nan lanmò polisye alò enspektè m byen kwè ki te mouri nan taba avan yè a nèg ou te tirel m byen kwè nèg ou te boule machin li si m pa twonpe m se towo sa k rele tizo a lòt malveyan sa bò kote l la rele nònò sa se 2 kriminèl ki chita la ok m pote foto nèg sa yo pou nou pran san n gade foto yo byen gad figi yo byen. Malvin yon lòt bò a rele Tizo se li k chèf se li k chèf plonton an Enben nèg sa ap bay nèg sa ap opere nan Taba, Tòsèl, Pènye menm bò akademi polis la e nèg sa yo k chèf akademi polis m di nou wi bò akademi an se nèg sa yo k chèf tout zòn sa yo nèt Nèg sa yo fè moun pa ka sòti lakay yo nan Taba anpil moun ki gen kay nan Taba nan Pènye nan Tòsèl yo oblije kite zòn nan. ou byen yo oblije ret nan kay yo, yo pè pran lari. Se nèg sa yo ki chèf, ki mèt e seyè. Yo se alye Vitelòm, mèt ou a, misye rele Tizo. Ok, m gen lòt foto ankò, m gen lòt foto m pral pote ba nou ankò, ret branche, m gen lòt foto m pral pote pou nou. Epi di Izo konsa ke sispann bare figi l, Izo Vilaj de Dye, di l sispann bare figi l, mwen gen foto l ok. Izo, di Izo sispann bare figi l, m gen foto l, e kòve l ap fè ok. Janm di nou an sa se tizo ki ta ka e misye ka bay anpil pwoblèm nan taba m pote figi misye pou nou m pote sitwayen an pou nou se 2 malveyan 2 kriminèl ki chita la sa e nònò malveyan kay pantalon jòn nan mayo blan se tizo wa bandi paw wa kriminèl paw e misye ki chèf taba ok. Pa bliye pataje abone like video a. Kounya gon zen kap bouyi wi la dan la repiblik humm zen sa se zen ariel ansanm avek gari orelien bon aparaman pou premye voice kite voye ya ben voice sa li konfirmativ wi paske sa se te vwa gari orelien jounen jodi ya la ansyen alò mta kapab di jij yo te chwazi pou te kapab ankete sou dosye jovenel moïse la misye lagon bagay nan kò ariel la epou di ariel son ti granmoun tèktèk. Afè pou Ariel ta parèt devan lajistis sou dosye Jovenel la, Ariel prefere mouri e bagay sa pral fè anpil bri nan aktyalite a. Ann tande. Ekoute, Ariel pa vle tande bagay sa ditou, bagay pou lajistis rele l lan. Bon si w menm bezwen fè Ariel pou w wè kiyès ki Ariel la, di l sa. Li pa vle bagay sa menm. E sa k fè menm m ap fè m ap ret nan peyi a. Ayopò tout moun pou enbesil e dragon te enpòtan. M pa konn kòman m pral dedouble m nan ak tout rès moun yo la pou m tande yo, pou yo pa pwazone tout moun yo. M gen enpresyon nèg yo nèg yo prè pou yo touye Jimmy, Dimitri. Yo prè pou yo touye Laguel. Yo prè pou yo touye nèg la James Solaj. Si w wè nèg yo pa pran disiplinasyon pou yo sekirize moun yo bezwen ap kraze. Gon lòt dosye kap bouyi la, piti piti, men ou konnen mwen m pa vle antre nan yon dosye m pa konnen. Se sak fè map mennen ankèt pa m, gen anpil jounalis kap mennen ankèt paske gon moun nou pa wè depi kèk jou. Martine Moise. Anpil rimè ap kouri sou do Martine Moise mezanmi, bon antouka ke rimè yo sispann, moun ki ka mennen ankèt, mennen ankèt, sak kapab met dronn yo anlè, met dronn yo anlè paske. Sa kap pale a la, bagay sa a m ta renmen konnen si se vre ou pa. E fòk klan Martine nan ta sòti yon nòt oubyen fè yon twit pou koupe kou ak tout bagay sa yo kap pale a. Kòmkwa Martine li ta pote yon bebe e se pou kiyès souple? Pou Ti Claude. Bon, ke rimè sa yo sispann. Ke klan swa Ti Claude oubyen klan Martine sòti yon nòt pou di mezanmi. Bagay sa yo tanpri souple sispann repete yo. Men, gon bagay ki di lafimen pa konn leve san dife. Men de tout manyè nou menm nap ankete e nap chache detèmine le fo, tande wi, de sa yap di a. Paske m gen mete nan tèt mwen ke bagay sa se san pou san fo. Ok! Brèf, gen yon ti koze yo di sou Moïse Jean Charles, dizan ke Moïse Jean Charles kokobe. Mesye, tèt chaje. Se te nan Matin Débat. Gade byen. Moïse Jean Charles gravman malad, malad, misye la nan Milo. Sòti m la! Misye fè stroke. Sòti m la! Bouch Moïse Jean Charles vire. Sòti m la! Piga e bagay la k tounen an non! Bon nan woz, pele, pepe, pele, pepe. Banm depi kilè m tande mo Jeschal pale, daprè tout sa kap pase nan peyi a la. Enben nou menm se sa n ye pitit geto n ye nou pa nan geto pòtoprens. Moise Jean Charles aktyèlman la kokobe misye la nan Milo yo kache. Nòmalman fò nou pale n al chache. Moise Jean Charles se lidè pèp la e pa sa l ye? Men si w gen yon maladi fò w ka di pèp la sa men nou menm tou nou ka chache maladi pa sere nou ka chache tretman pou maladi a. Men fò m di nou ke genyen sa n ta kapab rele medya sansasyonèl. Si yon moun ap chache nouvèl sansasyonèl donk m pa konseye w fò w pase menm bò kote RL prod paske nou menm nou pa nan sansasyonèl la nou pa nan woywoy la. Te gen yon premye dosye m kwè zanmi m yo nan emisyon sa te manyen m te mande Louko m konnen w se yon pwofesyonèl an nou fon ti kite bri a yon kote bon kòm se sa ki se m ta kapab di liy emisyon an donk nou pa kab mande nèg yo pou yo kite sa men gen bagay pa egzanp lè ou di yo Epi ou vin rann ou kont ke se pa vre, ben m panse ke se sa konstitye yon eleman de jèn lakay ou. Ou konprann? Pa egzanp, lè yo di Moyiz kokobe yon kote, epi pitit Desalin sòti yon nòt, pwòch Moyiz Janchal pale pou di ke tou va byen, lòt jounalis fè emisyon pou di ke Moyiz se pòte byen, bon, m panse ke la. Yon ti jan deranjan. E mesye yo tou. E ki nèg geto pawòl geto yo. M gon konsèy m vle pote ba nou paske kant vou patisipe a yn emisyon epi ou bay yon enfòmasyon petèt sa kapab ale ou fè 9 fwa sou 10. Men pa bliye sak pa bon an moun yo ap plis chita sou li. Ekoute byen depi nou pa genyen yon. yon sètifikasyon o maksimòm de yon enfòmasyon, m pa bay nou konsèy pou n lage l. Se kòm le ka de Titerios. Anpil lòt dosye ankò. Eske nou konprann mesye? Mwen gen yon moun ki voye yon mesaj ban mwen, sa dat antouka. Men, m wè gen anpil koze nan mesaj sa. Gen non m pap site, m pa oblije site non yo, men m ap mande mesye sa yo de gras, paske menm si m gon jan m toujou pale avèk yo, e, bay moun yo yon ti chans. Tande byen, moun nan di m konsa, frè m gen yon dal nèg ki abite mache Salomon, koridò labou, k ap plede touche kòb machin anbwate. Depi machin nan vini pou mèt anbwate a ba yo 300 dola. La pèsòn ma fè kwà ke te gen yon chofè ki pat peye nèg yo e yo touye chofè a. Epi, nèg yo bay machann yo anpil presyon. Moun nan voye non pou mwen. M gen anpil non nan men m. Mwen pa deside bay yo. Men, m sèlman ap mande paske moun sa li menm, li ap vann nan mache a. Li aparaman ap sibi menm presyon sa yo. Li aparaman ap sibi. Menm tretman sa yo. Mesye, de gras, bay moun yo yon ti chans nan mache Salomon, paske se manman nou, se frè nou, se sè nou, se papa nou ki ap viv la, se moun k ap chache menm jan avèk nou, w konprann, paske se brase n ap brase tou. Men, gon jan. Ou kanpe nan bras la, ou vin fè tout moun pè w e aktivite a pap ka mache. Eske nou konprann mwen frè m yo? Bay moun mache Salomon yo yon chans souple. Gen anpil non, nou wè m pa deside site non sa yo paske gen non ki afilye ak baz, Gen non ki nan enstitisyon piblik, men m chwi dezole, m pa site. Men, nou konnen, m vle ke pou tout moun kapab fonksyone nan fason pa l la nan ti peyi sa. Antouka, mèsi la fanmi, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mwen di ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay. Pi apre, kès kon di? A la pwochèn!